Bonjour, bonsoir la famille Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon Bagay yo cho nan rejyon metropolitèn Port-au-Prince Sityasyon an vrèman korse dans en pile zone capitale là. Nous sommes le 6 janvier 2021. Bien bonnet, en pile nouvelle commence à tomber. D'abord, au niveau de la zone de la Croix des Bouquets, disons mieux, la commune de la Croix des Bouquets particulièrement dans zone meilleure. genye affrontman ki fèt ant la polis avèk sèrtèn soldat ki yo mèm fè parti baz 400 marozo. Don La joune di 5 janvye, genyen 2 machin, nèg yo pran. Nèg ki atribye ak baz 400 mawozo yo pran. Ebyen, byen bonè 6 janvye a, nèg yo retounen, e lapolis li menm te okouran, e lapolis te sou plas. Sa w tande a la a, anpil kout bal kòmanse maye antre mesye sa yo ansanm avèk lapolis. Men ekoute, lapolis li menm li pase a laksyon kote ke nèg sa yo menm yo lage pye yo, e ke lapolis boule 2 ou 3 moto siklèt. Pami moto sa yo ki boule a, gen youn se pou yon sitwayen, yon endividi ki pa gen anyen pou wè ak sa kap pase nan zòn nan. Sèt en inosan daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Lè mwen tcheke pou m wè eske gen moun ki mouri pa de mò, men sitiyasyon an te vrèman kòse pou moun ki yo menm abite nan zòn. meyè a. Antouka lapolis toujou ap veye, nèg yo menm tou toujou ap veye pou kapab fè kou. Paske tèren an se yon tèren ki sanse prèske fasil pou mesye sa yo. Gwo tansyon sou wout frè a depi maten 6 janvye 2022 a kote ke genyen yon endividi ki ta sanse jwenn lanmò li nan yon sikonstans pèsòn moun poko konnen. E byen bonè maten 6 janvye a ebyen genyen yon gwòny o nivo de anpil moun nan zòn nan kote ke ebyen yo te bloke anpil pasaj sou wout frè lan jiske Petyonvil paske nan zòn Emil Markèt la te genyen yon sitiyasyon ki tap devlope tou. Donk se konsa sitiyasyon an te ye o nivo de zòn sa yo. Nou pral chache konnen pou n kapab ba w plis enfòmasyon men fòk nou di ke e te gen anpil kawotchou ki t ap boule, yon sitiyasyon tansyon, anpil machin te oblije kase tèt tounen paske sitiyasyon an te vrèman konplike. Le gros du débat se sa n ta kapab rele afwontman antre les hommes armes de Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6. epi mesye Maya avèk Belèr yo. Batay sa a kòmanse depi kòmansman ane 2022 an. Kote ke gen pote boure ki fèt, genyen moun ki pèdi lavi yo nan popilasyon sivil la, genyen blese tou. Ekoute, lòm ki sapèl Jimmy Cherizier, li genyen pretèks pou l di ke se akòz videyo fi sa a nèg yo te boule an ki fè li pote boure. Men pou lotre kan se tout otre choz paske mesye je nèf yo, mesye ki kontwole Dèlma 2, 4, 6 yo, yo gen entansyon antre nan maya, tabli baz yo nan maya, mete yon seri de va nan zòn sa yo e pou kapab plis gen kontwol Belè. Sètadi afebli. Kan Mayar la, yon mannyè pou kapab pote boure an bèt. Tankou jan yo toujou di sa. Anpil moun plenyen, anpil moun di se pa nòmal sa k ap pase a paske yo pale avèk mesye yo, bon finalman mesye sa yo pa vle tande. Tande byen, anpil moun rete lakay yo depi 2 jou. Moun yo pa janm sòti. Gen yon zòn m ta kapab di zòn sa a se li menm ki parèt pi vilnerab. Tande byen se anndan 18 blòk Site Kadè ebyen anpil moun oblije rete lakay yo pa janm sòti. Genyen yon seri de nèg nou ta kapab di yo itilize nèg sa yo kòm de snaypè, sètadi nèg sa yo akoste yon kote e kèlkeswa moun ki parèt pwente tèt li, yn bal. Sa vle di yo pa konn kiyès. Yo pa konn si se yon enmi. Fòk nou di byen ke tou 2 kan yo genyen sòlda ki tonbe. Genyen 2 moun nan popilasyon sivil la tou ki pèdi lavi yo. Genyen se sou kabann lopital y al mouri. Paske anpil kout bal ap tire. Men ou ta kapab poze tèt ou kesyon pou di, jiska prezan kote nèg sa yo jwenn tout bal sa yo? Men pa bliye, fòk gè fèt, fòk bal gaspiye, epi pou endistri k ap fè bal, moun k ap vann zam kapab vin milyonè. Fò n di byen ke nèg Maya yo menm sèmante sou vi yo ke yo p ap kite zòn nan pou je nèf. Menm lè yo ta vin febli nan batay la, Ebyen yo pap kite zòn nan pou G9. Genyen 2 solda nou jwenn enfòmasyon ke nèg sa yo ta blese, genyen ki ta sanse mouri tou. Dabò te gen yon enfòmasyon ki t ap sikile sou Krèk Koko, dizan ke Krèk Koko li menm li ta mouri. Non, se pa vre paske lòt enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke Krèk Koko li ta pran bal li blese. Se enfòmasyon sa ki rive jwenn nou. Genyen lòt solda tou ki blese, genyen lòt solda ki pèdi lavi yo. Menm nan kan Jimmy Cherizier an paske gen yon foto k ap sikile yè. Foto sa ta fè konprann ke ebyen se yon sòlda Barbecue ki li menm ta tonbe nan atak ame sila. Sòlda sa li ta rele Boutchawon kòm sa. Donk eske se vre ou pa paske la foto. Li deja viral sur les réseaux sociaux. Men sa ki evidan jounen jodi a la a se ke se yn gè ki fè raj. Yn gè ki detwi yn popilasyon. Moun nan popilasyon sivil la ap tonbe. M toujou di nou ke lè se 2 nèg ame ki tonbe nan batay kan rival, m pa gen pwoblèm ak sa. Se lè moun nan popilasyon sivil la tonbe se lè sa a Mwen menm sa fèm mal paske m toujou di mesye an nou batay pou nou defann enterè sila yo ki pi pòv, sila yo kap kreve nan sosyete a, sila yo kap mouri ak grangou paske nou wè bagay yo ap mache mal, mesye politik yo ap maltrete nou poukisa nou pa vle itilize zam sa pito pou nou kapab defann enterè nou pou nou fon kowalisyon pou n di fòk bèlè viv byen. Fòk moun Bèlè kapab leve kiyè met nan bouch yo. Fòk moun Maya kapab viv. Fòk moun Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6 kapab viv. Wi, se sa ki enpòtan pou kwè l ye la a. Nan batay sila, enfòmasyon ta fè kwè ke, ebyen tou 2 kan yo genyen polisye k ap soutni yo. Pou Jimmy Chérizier, se toutafè kòrèk puiske an 2021, li te prezante 2 polisye an kagoul ki yo menm vin jwenn li nan batay la. E pou Maya fò n di ke genyen yon seri de nèg ki leve anndan an, ils sont des policiers! E nèg sa yo jire ke toutotan yo la, ebyen y ap batay jiska la dènyè gout de san. Dans cette bataille, Jimmy Chérizier Li te vle fè yon tès. Yon tès pou eseye batay pou kont li yon lòt fwa paske li konn toujou fè sa. Pou wè ki nivo fòs li ye nan kad batay sila. Je 9, Operasyon 2022 oubyen 2022. Nou te wè Barbecue ki pale yè. ki baye detay sou operasyon si la. Men an pil fwa, an pil moun di, ben, Jimmy Cherizier, mou pale trop, il e evident de pase al aksyon Mais est-ce que c'est pas facile parce que, écoutez, premièrement, il faut gérer ce conflit armé. Deuxièmement, pour capable à attaquer moun pour attaquer. Et le conflit armé, cette bataille, ça prendra du temps en tout cas. Et en monde ne vient pas quoi, ou bien pas pas foi à à genre de déclaration Jimmy parce que tant de fois, il a annoncé qu'il va passer à l'action, mais ça prend encore du temps. Mais écoutez, Jimmy Cherizier toujours en parole, vous le dit que... bon, loi fait une révolution. Certaines fois, il faut prendre des reculs. Kont Kempès. Eske se Kempès ki plis bay pwoblèm nan batay la? Ki plis domine mesye je 9 yo ki plase nan ba Dèlma? On kestyon ki mande anpil refleksyon. Nan kad batay sila fò n di ke sèt yn batay. Stratejik an menm tan paske nou vin rive nan yon moman kote ke nèg G9 yo t ap vanse an fòs men ekoute avèk ranfò lòt baz ki alye Belè ak Maya ebyen m ta kapab di ke yo yon ti jan frennen avanse sa a. Men. Lè n di batay estratejik, Site Solèy se yon vektè enpòtan nan kad batay sila. Paske, si ou wè Gabriel pa atake Boston, sa vle di, sa kòmans a ale, pa gen twòp pwoblèm. Men imedyatman, bagay la te rèd pou nèg Bèlè, Maya, ebyen, Gabriel li menm tou t ap pase alaksyon. Men tande byen, gen yon. Sòlda ki t ap enpòtan pou Zenèf nan moman batay sila. Pandan n ap pale a la, gen enfòmasyon ki rive jwenn nou fè kwè ke gen anpil bal ki t ap chante o nivo de Site Solèy. Bon, pandan n ap di sa. Men gen yon moun ki t ap enpòtan, li sapèl Ti Watson. Ti Watson ki li menm. Te nan zòn Fontèn nan. Ebyen misye te kite. Misye gen yon ti pwoblèm avèk nèg yo la a. Gè te eklate. Misye kite. Men si misye te la, misye t ap atake. Paske se ti Watson ki li menm konn estrateji batay. Nèg Gabriel Daddy yo donk Daddy a m pa tande l kèk tan Eske misye ap rasanble fòs li la pou l al batay Ebyen se sa nou ta kapab di Misye t ap itil anpil Nèg Belekou yo ki gen nan tèt li Isca E m ap di nou ke batay sa la lontan E mwen m toujou ap poze kesyon pou m di Poukwa sèt batay? A kisa sa pral sèvi nou batay Nou boule moun, nou kankannen moun Tou 2 kan yo kankannen moun. Nou touye moun nan popilasyon an. Tou 2 kan yo. Finalman mesye map di nou ke nou parèt yon ti jan nyè. Franchman. Paske si batay sa tap fèt se te pou yon kòz. Yon kòz ki ta kapab ede popilasyon soti nan sa li ye a. M ta kapab di se byen. Men. Toutotan se konsa mesye, li pap janm bon. Mwen gen yon foto ki vin jwenn mwen. Foto sa a se foto yon pèsonaj, yo mare l nan pye, yo mare l nan men, bra dè do, epi gen yon vòys k ap sikile. Vòys kòmkwa. Alò, se ta nèg Bèlè oubyen nèg Maya ki mete men sou pèsonaj sila. Ki di ke yo jwenn li avèk yon zam. Pa bliye, mwen m se jounalis. Lè yon enfòmasyon rive jwenn mwen, enfòmasyon an kri. Fò m kuit li. Fò m pase l nan paswa. Mwen m pa ka al kouri di ke Nèg bèlè oubyen nèg maya kenbe yon granmoun pou baz je nèf ak yon zam sou li. Kounye a m pral poze kesyon. M p ap di se pa vre tou non. Men tande byen. Pèsonaj sa, menm lè l ta genyen. Anpil presyon sou do l. Eske nou panse, map poze kesyon sa pou Maya, pou Belair, e pou lòt moun kap fè analiz menm jan avèm. Se analiz map fè. M pap fè jijman non. Eske nou panse pèsonaj sa lal pase nan lòt zòn advès lan avèk yon zam sou li? Se kesyon wi map poze. Si se pata vre, ebyen kounya la nou tonbe dwat nan sa n ta kapab rele Diversion. Tout ka fè diversion. E pa bliye, anpil fwa nan batay sa a, nèg Bèlè yo konn kenbe timoun pou Dèlma 2, 4, 6, yo kenbe yo, yo voye yo ale. M te toujou felisite nou pou sa. Men pou se pèsonaj, si se ta vre, ebyen m ta kapab di, Se voye yo voye pèsonaj la al mouri. Men, erezman, menm si se ta yon fim, menm si se ta divèsyon, mesye yo di yo p ap fè pèsonaj la anyen, moun ki konnen l a vin reklame l. Trè bon jès la kanmenm, men ekoute, pou kesyon zam nan yo jwenn sou pèsonaj la, mwa je mè en gwo pwen dentèwogasyon. Antouka la famiy, m pa konn sa pou m di ankò paske mwen pale anpil nan dènye moman sa yo. Mwen bay anpil konsèy, mwen mande mesye yo pou yo fon poze batay pou pèp pito paske yo pa m di non byen mesye. Nou pa janm batay pou pèp. Franchman. Nou pa janm batay pou pèp. Paske lè n ap batay antre nou, pèp pa ladan n. Se pèp n ap touye. Batay pito pou Ariel pran bon desizyon nan peyi a non. Batay pito pou enstitisyon yo reprann eskanp figi yo. Batay pito pou moun Site Solèy, moun lòt kote, Lasalin. Vilaj de Dye, ti bwa gran ravin, moun kwa de bouke, moun kap soufri, moun ki gen pwoblèm yo batay pou yo pito. Men, nou pito ap batay antre nou. M pap sispann pale, paske mwen men map pale, jiska la fen, jiska ske nou ta kapab deside yon jou.